membres membre de notre équipe et ainsi gagner ensemble avec notre entreprise, toucher des dividendes sur les résultats de nos activités. Vous pouvez en savoir plus via nos représentants nationaux, via nos partenaires nationaux qui travaillent pour promouvoir notre produit et pour populariser nos dispositifs. Lisez la présentation de notre entreprise. Devenez membre de notre équipe et partager le succès vers lequel nous nous dirigeons. Gagner sur la croissance de notre entreprise, gagner sur la croissance et les ventes de nos produits. Devenez membre de notre équipe. Bienvenue, les amis. Mikwo nou te fèmen. M vle di nou bonswa e jodi a se vandredi 24 fevriye 2023 dènyè prezantasyon nou pou mwa sa Se te yon bèl mwa nan pwojè a kote ke gen de grand reyalizasyon ki fèt e m panse ke pandan toutolon de prezantasyon an n ap gen chans pou nou pataje ansanm avèk nou kisa ki genyen de nouvo, kisa ki genyen de nouvo anndan pwojè MLC a. E byen avan e pou sila yo k ap swiv nou sou Facebook nou kab pataje prezantasyon an pou sila yo ki ap rejwenn nou sou zoom lan Se le moman pou nou fè yon ti rapèl a zanmi nou yo pou yo kapab konekte paske jisteman aswè a nou pral pataje dekselan zenfòmasyon sou pwojè a pou montre nou nan ki pwen pwojè a ap avanse e de zavanse seryez k ap fèt yon fason pou fè kè nou kontan kòm envestisè nan pwojè a, yon fason pou nou ankouraje lòt zanmi nou tou pou yo ka rejwenn nou nan pwojè a paske jisteman pwojè MLC a se yon pwojè k ap vrèman avanse a yon vitès ekstraòdinè e la nou pral kòmanse pa pataje dèzenfòmasyon avèk nou sou pwojè a ki sipè enteresan e la m espere ke ekran m lan pataje la nou kapab wè ke sosyete MLC a pral rive kreye yon laboratwa sou baz Institut de l'Académie des Sciences de Russie nou konnen deja ke se yon pwojè ris ki nan domèn sanitè e imanitè E la, pale de Académie des sciences de Russie, nou konnen ke n ap pale de lansyen URSS, L'Union Soviétique, ki te depanse anpil lan fòme sèvo l yo, anpil syantifik kòm nou konnen yo soti an Russie, donk pale de l'Académie des sciences de Russie se jwe dans la cour des grands, Donk pwojè a pral kreye yon laboratwa sou baz, m kapab di sou enfliyans, m kapab di sou endikasyon e Akademi dè Syans de la Risi. Sila nou wè ki poste devan Akademi an, se Mesye Ivan Saltanov, nòt CEO. Se li k ap mennen pwojè a, Donk son nèg ki gen anpil foug, son nèg ki mete pway li nan balans lan pou pwojè sa ka rive a bon pò. E se yon nan bosè, se yon gwo travayè, yon batisè. E mesye sa a n ap gade a, se yon youn nan grann figi de gwo pwojè Solar Group ke anpil nan nou konnen. Se yon grand figure de projè My Capital, se yon ankò grand figure de projè Skyway, donk sa vle di ke se quelqu'un ki sè ce qu'il fait, c'est un bâtisseur de business, enben alò sè jou si lap konstwi pwòp biznis pal e li envite nou vin fè menm jan avèl pou nou mete men nou atravè sistèm crowd investing, envestisman patisipatif la, pou nou pouse projè sa pi devan. Donk youn nan tach prensipal pwojè sa a se rive kreye pwòp sistèm fiziko-chimik de biyokaptè orijinal nou e devlope l e entèraksyon yo avèk kò imen. Donk se sa k fè sou Enstriman biyolojik Académie des sciences de Russie e jodi a pwojè a yo te gen yon reyinyon avèk direktè an chèf laboratwa syantifik Institut de construction d'instructions biologiques de l'Académie des sciences de Russie ki pral pèmèt ke pwojè MLC Engineering lan rive konstwi pwòp laboratwa l la sou baz Institut Académie des Sciences de la Russie. Donk sa vle di ke se gwo nouvèl, bòn nouvèl pou pwojè a, pou tout moun k ap envesti nan pwojè a. Donk sa vle di ke n ap avanse, pwojè a ap grandi. E e la yonn nan lòt bòn nouvèl ki ke nou genyen pou pwojè a, nou kab pataje l ansanm, se siyati yon premye e memorandòm e kòmanse ap gaye an popilarite e an kredibilite. Donk jodi a, envite w vin fè pati de gwo pwojè sa a, se envite w vin enskri non w pami lè gran ki atravè sistèm de Crown Investing nou an, Ou pral pote kot pa w nan konstriksyon on gwo sosyete denjenyeri ki pral travay nan domèn sanitè pou kapab kreye on pwòp sistèm CGM li ki se Continuous Glucose Monitoring ki pral fasilite moun ki dyabetik atravè mond lan E ogmante dure de vi yo, paske ki di gen yon meyè kontwol de glisemi w di e tou senpleman ogmante dure de vi w e de de fasilite yon kontwol glisemik a tan e san anmèdeman. Mwen renmen di sa paske Nou pral wè sa pi devan nan prezantasyon an, tout moun kap itilize glukomèt klasik yo ki se youn nan metòd m te kapab di abityèl ke nou itilize pou kontwole nivo suk nan san nou, men son metòd ke malgre nou abitye avèl men son metòd nou konnen ki ofri yon sèten enkonfò, yon sèten enkonfò dan le sans ke ou oblije ap pike dwèt ou a longè de jounen, dèfwa ki douloure, De fwa m toujou di ki anbetan, ki anmerdan e enben la avèk sistèm CGM lan kote ke ou pral gon kaptè kote ke w ap fè yon enstalasyon inik pandan 14 jou sou ponyèt ou e l ap ba w yon chif glisemik 24 è si 24 san siveyans imen donk sa vle di ke alèd de entelijans atifisyèl E kaptè a pral senkwonize avèk yon aplikasyon sou telefòn ou k ap ba w chif glisemik ou atan pou m di nou ke donk n ap avanse vrèman a gran pa, n ap avanse vrèman seryezman. Seryezman pwojè a ap avanse. Youn nan nouvèl ke m vle pataje avèk nou anvan ke nou ale pi devan, se sitou nan pati envestisman. Kòm nou konnen, Pwojè MLC Engineering lan te lanse on on 3 pakè an spesyal pandan mwa sa a. E spesyal la li rete 3 jou, 20 tè e 49 minit pou kounye a 39 segond pou l fini. E spesyal sa a li gen pou wè avèk 3 pakè denvestisman, yon pakè de 5 mil dola, yon pakè de 15 mil dola e yon pakè de 25 mil dola. Jodi a Kèlkeswa moun ki deside chwazi youn nan pake sa yo an spesyal, enben youn nan bagay pwojè a fè se ke li ba w pake sa a a eskont etap 1. Pa bliye ke nou deja nan etap 3 nan avansman pwojè a. Yo ba ou l a etap 1. Sa vle di ki sa? Ou pral jwenn, pa egzanp pou yon pake de 5 mil dola, w ap preske benefisye de 1 milyon de pa an plis ke si ou ta pral pran l nan etap 3 a. Paske yon pake de 5 mil dola a etap 1, l ap ba w 5 milyon 425 mil Epa ki pri pakè a li vo a 5 milyon 425 mil dola. Donk jodi a ou kab deside envesti 5 mil dola d'un sèl kou, ou ka deside envesti l sou 20 mwa a rezon de 250 dola chak mwa sou 20 mwa, Ou ka deside envesti l pandan di mwa a rezon de 500 dola pandan di mwa, ou di mwens ou ka deside envesti l an non sèl tanperaman ou jis peye 5 mil dola e si jodi a ou deside peye 5 mil dola d'un sèl kou l ap ba w 5 milyon 475 mil pa ki avèk on kapitalizasyon de on pa on dola k ap ba w 5 milyon 475 mil dola. M p ap pale de bagay nan 30 an, m ap pale yon evantyalite sou lè 5 a 10 ane k ap vini la. Yon moun ki deside pran yon pakè denvestisman pa egzanp de 15 mil dola nan etap 1, paske se kondisyon sa a ke sosyete a ofri, kondisyon etap 1, enben 15 mil dola nan etap 1 l ap ba w 17 milyon 700 mil pa, e avèk yon kapitalizasyon de 1 dola, l ap vo 17 milyon 700 mil dola. Donk jodi a, si w deside envestis 15 mil dola nan yon konpayi, e an plis, konpayi a ap retounen w 10 pousan de envestisman sa a. Pa egzanp, yon moun ki pran yon pake de 15 mil dola, dèke w fin peye pake sa, enben konpayi a ap retounen w 1500 dola sou fòm de pyès de monè. Ou ka deside 1500 dola sa a, ou achte yon lòt pakè nan antrepriz la, ou di mwens ou ka deside pyès de monè sa a ou echanje l o plis vali an fonksyon de montan ke l ap vo nan moman an. Donk, s on ansanm davantaj, m kapab di bab e moustach ke konpayi MLC Engineering ofri nou, pou m pa pale de yon moun ki ta deside pran òf spesyal pakè 25 mil dola e 25 mil dola jodi a si w envesti l nan konpayi a, l ap vo 30 milyon 625 mil pa. Enben jodi a se avantaj sa yo nou tout nou genyen e avèk apèl a envestisman ki fèt pou nou vin finanse gwo konpayi sa a, m vle pale de MLC Engineering, pou si nou vle deside patisipe nan òf spesyal sa a, deside pran yon pake 5 mil, 15 mil oubyen 25 mil fay, nou pral jwi l nan etap 1, ou di mwens Nou kab ale nan plan regilye yo, kote ke nou gen de pakè ki kòmanse a 100 dola ke ou ka peye avèk yon sèl mansyalite, e gen de pakè de 250 dola ke ou ka peye yon sèl kou, ou di mwens ou ka peye l sou 10 mwa a rezon de 25 dola chak mwa sou 10 mwa, e si ou deside envesti 250 dola nan konpayi a al etap 3, l ap vo 209 mil aksyon Avèk on kapitalizasyon de on par vo on dola, donk w ap gen 209 mil dola, s on avantaj kolosal ke konpayi MLC Engineering ofri w, two bo pou ètre vrè, men nou kapab di yon sosyete ki pral devlope on pwototip de sistèm de siveyans kontini de la glisemi, se on sosyete. k ap ofri a tout un chacun posibilite pou demen si Dye ve, 1 ou vin patisipe nan amelyore kondisyon moun ki vi vi moun ki dyabetik nan mond lan, men de 2 ou pral patisipe nan on konpayi ki pral ba w dè retou sou envestisman k ap garanti libète finansyè w. Paske jan m toujou di sa nan petèt anpil prezantasyon ke m sot fè, De konpayi konsa se pa egziste yo pa egziste nan mond lan paske nou konnen de konpayi ki evre yo nan domèn sa a deja e toutalè nan prezantasyon nou pral fè de pwojè a nou pral pale de yo e konpayi sa yo siman nan lansman yo yo petèt te fè apèl a de envestisè menm jan jodi a konpayi sa ap fè nou men mesaj sa a pat rive nan zòrèy nou mesaj sa a pat touche nou jisteman pat gen yon moun ki te jwenn pwojè a ki te deside l pataje avèk nou, ou di mwens li te fèrme a dè gran envestisè. Enben jodi sa a, atravè envestisman popilè oubyen sa yo rele envestisman patisipatif ou an anglè yo rele crowd investing, enben jodi a MLC Engineering rive lakay ou kote ke avèk minimòm 100 dola ou ka patisipe nan kreyasyon sosyete a. Si m ba w yon ide jodi a, Nan etap 3 pwojè ae a, si w envesti 100 dola avèk yon sèl peman, enben l ap vo 79992 aksyon. Avèk 79992 aksyon, lè konpayi a rive gen yon kapitalizasyon kote ke chak aksyon vo yon dola, enben l ap vo 79992 dola. Se sa jodi a nou envite w vin fè. Se sa jodi a nou envite w vin patisipe nan konstriksyon gwo konpayi sa, paske jisteman patisipe nan konstriksyon gwo konpayi sa, jan m te di l deja, se ke ou patisipe nan yon kòz nob, yon kòz nob nan sans ke ou patisipe nan kreye yon pwototip, yon dispozitif ki pral rann lavi fanmi w, zanmi w e petèt ou menm pi fasil paske w ap gen yon meyè fasilite de kontwole glikoz ou paske kòm nou konnen maladi dyabèt la se yon maladi ki malerezman pa trete men ki nesesite yon bon kontwòl. Sa vle di ke ou dwe gen yon kontwòl glisemi konstan pou ke lè sik la monte oubyen lè l desann ou ka pran mezi ki l fo pou kab stabilize l nan range nòmal li. Nou te fè yon survol de spesyal ki genyen kounye a, pase ki yon spesyal ki trè enteresan, yon moun ki kab patisipe ladan, ou gen 3 jou ankò devan w pou w patisipe, pou w pran yon pakè 5 mil, 15 mil oubyen 25 mil, ou di mwens ale nan plan regilye a kote ke pou pi piti avèk 100 dola ou ka kòmanse envesti nan kreyasyon gwo antrepriz sa, m vle pale de MLC Engineering. E la e Mwen vrèman kontan ke aswè a nou patisipe nan prezantasyon sa. M kapab di deja nou gentan pataje on bann bòn nouvèl avèk nou, asavwò pwotokòl dantant ki jwenn ant MLC avèk konpayi endistri famaswetik sa ki an Aljeri. Nou pale ankò de de kreyasyon laboratwa nou sou baz sosyete de jeni ki gen an Risi, e la nou sot pale de espesyal sa ki pral fini nan 3 jou, e nou pale de pake regilye ke yon moun ka pran pou envesti nan pwojè a. E la jisteman nou pral komanse avèk prezantasyon pwojè a, E pou tout moun ki deja konekte swa sou zoom lan oubyen sou Facebook, enben pwojè ke nou envite w jodi a pou w vin finanse, se pwojè MLC Engineering ki objektif li se rive kreye e mete sou mache entènasyonal la on sistèm de surveillance continue de la glycémie, sa ke nou rele Continuous Glucose Monitoring. Kisa sa ye? Se On nouvo sistèm oubyen on nouvo dispozitif ke yo itilize pou fasilite moun ki soufri maladi dyabèt oubyen moun ki gen pwoblèm glisemi pou yo kapab kontwole nivo suk ki nan san yo de manyè enstantane san dè ponksyon de dwa sa nou konn fè avèk glukomèt klasik yo. Palan de maladi dyabèt ke lakay nou kouramman nou rele maladi suk, M vle di nou ke se yon kriz mondyal ki rete enkontwolab. Poukisa n pale de yon kriz mondyal? Paske chak jou nan jou n ap dekouvri de nouvo dyabetik. Kisa ki jeneralman koz yon moun dyabetik? Premyèman, gen yon faktè eredite, Sa pa vle di ke depi w gen yon moun nan fanmi w ki dyabetik ou menm w ap vin dyabetik, non lwen de la. Men si w gen yon moun nan fanmi w ki dyabetik, sa vle di ke ou se yon moun ki dwe siveye sa de prè paske ou ka gen yon predispozisyon pou w ka vin devlope maladi dyabèt. Dezyèmman, strès oksidatif yo konn koz yon moun dyabetik. Dè konplikasyon ki di a dot maladi ou di mwens yon moun ki obèz e ki ap manje mal, moun sa ka vin devlope yon dyabèt. Men m ka di pou le moman strès la Vrèman, ekspozisyon a dè sitiyasyon de strès egi se yon sitiyasyon k ap favorize w vin devlope maladi dyabèt. Donk, youn nan konsèy ke m panse ke m ka gen pou m rantre nan lè detay, se evite dè sitiyasyon two stresan, kontwole, gen yon rejim alimantè ki sen, fè dè egzèsis fizik, E jan de atitid sa yo kapab epanye w de yon glisemi petèt ki te ka evidan si si e sèlman si ou pa ta pran mezi sa a oubyen si e sèlman si ou ta de yon fanmi ki dyabetik, si e sèlman si ou t ap ekspoze a dè sitiyasyon de strès de toulèjou. Donk, adopte konpòteman sa yo, gen yon ijyèn alimantè ki sèn e pratike espò epi epi epi evite de sitiyasyon de strès. Palan de dyabèt, yo estime ke nan mond lan, sou chak 10 granmoun ke w jwenn, youn sou 10 soufri de dyabèt sikre, sa yo rele dyabèt de tip 2 oubyen dyabèt non-ensilinodepandan an. Yo estime ke gen 537 milyon de moun nan mond lan ki soufri de maladi dyabèt oubyen ki touche pa sa ki rele dyabèt la. Gen 12 pwen 2 pousan ka de desè kay adilt ki asosye avèk yon dyabèt sikre, sa nou rele dyabèt de tip 2 a. Gen yonn sou 2 ka de dyabèt sikre che adilt ki rete non-dyagnostike. Sa vle di ke gen de moun ki pòtè de dyabèt la men ki pa janm sibi yon dyagnostik laboratwa oubyen ki pa janm fon priz de san pou yo analize l pou yo wè eske l dyabetik ou non. Se de chif ki anvwazine 240 milyon de moun lan mond lan. E kay timoun avèk kay adolesan, yo estime ke gen 1,2 milyon de danfan e dadolesan ki soufri de dyabèt de tip timoun avèk adolesan. Gen 6.7 milyon de pasyan ki aje de 20 tan a 79 an ki mouri avèk de koz ki lye o dyabèt, ki reprezante 1 tyè dantre gen mwen de 60 an. Gen youn sou 9 adil ki gen on tolerans altere o glikoz. Sa vle di ke lè yo kontwole glisemi yo a jen, k ap rapwoche yo de dyabèt. Yo rele yo de predyabetik. Se de moun vrèman ki dwe pran anpil prekosyon paske, jan m sot di la, maladi dyabèt la, li ka pran nenpòt ki moun, li ka frape nenpòt ki moun, nenpòt ki kondisyon sosyal pouvi ke ou kòman m te ka di sa ekspoze a de sitiyasyon ki pèmèt ke ou vin devlope maladi sa a. Lakay medam ki ansent yo, yo dekouvri on lòt tip de dyabèt, yo rele l dyabèt jestasyonèl. Se on tip de dyabèt ki jeneralman pandan peryòd gwosès la, yo wè youn sou chak 6 fanm ki ansent li akonpaye de on ipèglisemi ki reprezante 21 milyon de fi nan mond la, donk 80 pousan gen on dyabèt jestasyonèl. Jeneralman, tousuit aprè peryòd gwosès la, to de sik yo konn vin regilarize, men se de moun ki t gen predispozisyon a devlope yon dyabèt. Donk sa vle di se de moun ki dwe kontwole rejim alimantè yo, evite sitiyasyon ki two estresan, e evantyèlman pratike yon disiplin spòtif oubyen fè yon rejim spòtif ki kab pèmèt yo gen yon meyè sante. La a tout moun ki plizoumwen ap gade nou nou abitye avèk ti aparèy sa a ki se yon glikomèt klasik, se yon inite de mezi ke yo itilize pou kontwole mezi peryodik yo lakay moun ki dyabetik. Avèk yon glikomèt klasik, Yo itilize yon lansèt plis yon bandlèt nimerik ki pou kab pèmèt ke ou kontwole suk la nan san w, men ou oblije pike dwèt moun lan oubyen yon pati pou ka jwenn yon priz de san, e lè sa a, kontwòl la li oblije fèt a inisyativ itilizatè a e gen yon absans de surveillance a distans. Y a de sela 15 a 20 tan depi sistèm de siveyans kontinye yo kòmanse ap devlope, men vrèman gen 5 a 6 an depi ke yo kòmanse ap ganye an popilarite kay moun ki dyabetik yo. E jodi a, mwen kapab di ke sistèm CGM yo, yo ofri dekselan avantaj paske premyèman, Ou benefisye de yon enstalasyon inik pou yon peryòd de 10 a 14 jou. E Se yon kaptè ki enstale sou bra w kèlke pa e ki senkwonize a vye a yon aplikasyon avèk telefòn selilè w oubyen yon tablèt. E lè sa a, li ba ou yon siveyans 24 trè sou 24 de si de de de de de chif glisemik ou e ou gen yon siveyans a distans dè endikatè. Pi devan lè n ap pale de spesifisite sistèm CGM yo, m panse ke n ap konprann sa pi byen. E mezi peryodik yo, m kapab di ke avèk yon glikomèt klasik nou, nou pa vrèman genyen yo a tan, e lè ou pa vrèman genyen yo a tan, lè sa nenpòt dega ka koze. An n di ke Ou gen yon sucre ki pi ba ke 80. Lè sa a, ou nan yon plaj de glucose cible ki anba echèl nòmal la, lè sa a, w ap tonbe nan ipoglisemi, e tonbe nan ipoglisemi gen anpil konplikasyon ki lye a sa. E an n di tou, ou depase 140, lè sa a, ou nan yon faz de ipèglisemi, e lè sa a tou, ou Ou vrèman gen anpil konplikasyon ki pral lye a sa. Donk se sa k fè li enpòtan pou w gen yon sistèm k ap pèmèt ou kontwole nivo sik ou an tan reyèl, e lè w kontwole nivo sik ou an tan reyèl w ap evite tout danje ki kab genyen e lè ou pa gen on meyè kontwòl oubyen on bon kontwòl de chif glisemik yo. ankò yon lòt konpayi ki nan sistèm CGM lan, e konpayi sa yo se 2 konpayi ki ofri sistèm sa a avèk 2 kou ki trè elve. Paske kay Dexcom, m vle pale, yo gen yon kou estime a 80 dola pou 10 jou, se kanmenm chè hein. Se kanmenm trè chè. E kay e abòd de e aparèy freestyle lib yo, se 80 dola pou 14 jou. Se ankò mwen chè ke Dexcom, men se toujou chè. E m kapab di nou se pa sèl antrepriz sa yo k ap devlope sistèm CGM lan. Plizyè peyi gen de konpayi ki ap devlope pwòp pwodui lokal yo. Sepandan, nou konsantre nou sou lidè e mache a avèk analiz done yo. E chif ouvèt sou benefis ke 2 konpayi sa yo ke n sot site a pou ane 2021 an sot fè nan nan nan. E pa rapò a jan y ap itilize sistèm lan, yo prevwa yon kwasans konsomasyon sistèm CGM yo ki ale jiska 30 pousan pa an. Donk, antrepriz ki kreye sistèm CGM yo, yo vrèman pa an mezi pou yo reponn a demand mache a, paske Gen yon baz konkirans dan antrepriz ki mennen monopòl yo, pa bliye m sot ap pale de 2 pi gwo konpayi ki nan domèn sa a, se Dexcom avèk Freestyle de Abbott, ki fè ke kou pwodui yo trè elve e pa gen aksè a itilizasyon sistèm CGM yo pou tout moun. Baze sou konsta sa yo, yon ansanm de sistèm de dyagnostik pou pwoblèm sante. Men pou kounye a, vrèman premye pwodui ke nou pral devlope, nou pral wè sa pi devan, se pwòp sistèm CGM nou an. Bon, ann fè yon ti pale de sant lan toujou. Tach prensipal sant denjeniri a, se rive devlope e dè teknoloji, fè konsepsyon yo, jwenn sètifikasyon, e mete sou mache entènasyonal la pwòp byen e konsomasyon nan domèn teknoloji medikal ou MedTech, e Sant sa a l ap reyini dè moun de diferan domèn daktivite ak spesyalizasyon. N ap konsantre nou sou kreyasyon dè pwodui de hot teknoloji ki baze sou dè teknoloji ouvèt. E Sant Denjeniri a se pral yon platfòm Sou li ap gen de dizèn e de dizèn de direksyon diferan y ap mete an èv e chak direksyon yo ap entwodui sou mache entènasyonal la etap pa etap pandan n ap elaji pwogresivman gam pwodui yo. Men vrèman, jan m sot di toutalè a, premye òf ki pral fasilite a tout moun ki dyabetik yo pou yo rive kontwole nivo suk nan san yo san yo pa pike dwèt yo a longè de joune e on surveillance 24 heures sur 24. Sistèm sa a l ap tanporè e dure de vi l se 14 jou sèlman answit n ap enstale on lòt sistèm e enstalasyon sa ap fèt sou bra w e selon enstriksyon k ap nòmalman akonpaye aparèy la. E pandan fonksyonman aparèy la, l ap an mezi chak minit pou l bo w nivo sik oubyen nivo sik ki nan san w e pandan ke l ap konstwi yon kalandriye de mezi. Pou moun ki medsen oubyen plizoumwen moun ki abitye avèk moun ki dyabetik, mwen vle di nou ke yon moun ki dyabetik e ki defwa gen yon pik glisemik, enben lè l nan obsèvasyon, medsen an de tanzantan li oblije konnen pou l swiv evolisyon glikoz la, de tanzantan li oblije ap pike moun nan pou l konnen èske sik la monte, èske l fè yon ti desann, e ki nivo l ye kounye a, ki medikasyon ke m dwe atribye a pasyan an yon fason pou m kab stabilize to sik la. Enben, an n di ke moun lan li ospitalize pou yon pwoblèm dyabèt. Pou yo kontwole sik la, anben moun sa a l ap pran plizyè kout egwi pandan jounen an paske yo oblije de tanzantan ap kontwole sik la pou yo ka vin jwenn range nòmal la. Men avèk aparèy CGM la ki se yon enstalasyon inik pou 14 jou, enben l ap ba w mezi glisemik yo 24 è sou 24 san w pa oblije pike dwèt ou. Youn nan lòt avantaj ke sistèm sa a bay, si nivo suk la ta ogmante oubyen diminye nan san w, enben aparèy la li dispoze de yon fonksyon d'alèt ki lye avèk entèlijans atifisyèl kap voye yon siyal sou smartphone moun lan pou di l atansyon suk la monte, atansyon suk la desann, e lè sa moun sa de konsè avèk medsen l ap ka pran dispozisyon nesesè swa pou l monte, nivo suk la si l te bese oubyen pou l desann li si l te twò wo. E aparèy sa l ap bay posiblite pou kapab reyaji rapidman a siyal la e evite evantyèl konplikasyon. M ap di nou ke kontwòl glukoz la li pèmèt ou ogmante konsiderableman dire de vi itilizatè sistèm sa. Donk yon moun ki dyabetik ki pa gen yon bòn kontwòl de nivo suk li enben son moun ki nenpòt kilè ka gon ba malè ki rivel ki pa swetab alòske siw gon sistèm kap alètew lè suk la monte lè suk la desann enben sistèm sa ap ogmante dure de viw lap pèmèt ou viv libreman ann di ke wap fè spò ou nan travay ou w ap fè vesèl ou, ou nan tout lòt aktivite w, men alèd de aparèy la w ap kab konnen lè sik ou monte, lè l desann, èske li nòmal, mwen kwè ke se wololo e se ekstraòdinè, se nan sa nou envite nou jodi a pou nou vin envesti kòb nou nan yon konpayi ki pral devlope pwòp sistèm CGM pa l ki pral rele MLC, My Life Control, se konsa l pral prezante, W ap gen yon kaptè ki enstale sou bra w. Avèk telefòn selilè w oubyen smartphone ou, gen yon aplikasyon k ap sou li, k ap senkwonize avèk kaptè sa a, k ap ba w chif glisemik ou 24 trè sou 24. Lè sa a, w ap ka viv pi byen san kè sote. Vwala an gwo yon imaj ki reprezante kòman sistèm CGM lan li pral ye. Ou gen yon kaptè ki enstale sou ponyèt ou. Lè sa a, ou nan aktivite w, W ap fè tout afè w e lè sa a avèk telefòn selilè w w ap konnen lè suk la monte, lè l desann, lè l rete nan range nòmal li. Enben se la a nou envite w jodi a pou w vin ede nou kreye gwo sant sa a. Paske lè w vin ede kreye sant sa a avèk on minimòm denvestisman 100 dola, 250 dola, 500 dola, 1000 dola, 5000 dola, 10000 dola depandaman de kòb ou prè pou envesti ladan l lan, E blè sa a pral gen de retonbe pozitif vrèman ekstraòdinè, nou pral wè sa pi devan, e se sa k fè jodi a, mwen pral di nou ke konpayi MLC a, li ofri a tout moun ki deside vin envesti ladan l posiblite pou vini kopwopriyetè nan antrepriz la lè ou achte des parts d'investissement, e 50 pousan de benefis yo ap rete pou konpayi a e 50 pousan pral jwenn envestisè yo. Gen 20 milya de pa ki se emisyon total de pa ke konpayi a fè. Ladan l gen 10 milya ki destine a vant pou nou. 20 milya de pa yo reprezante an tèm de chif, an tèm dajan, 40 milyon de dola an tèm de montan de vant. Ebyen jodi a nou menm ki se envestisè nou gon apèl pou nou vin ofri a konpayi a kantite kòb sa a. Enben kisa konpayi a pral fè e e atravè etap de devlopman l, stade de développement l, pa bliye ke finansman pwojè sa a li sou 17 etap. Jodi a nou sou twazyèm etap nan finansman e Gen moun ki gen ka gen posiblite jwenn premyè etap la. Ou gen 3 jou devan w toujou avèk spesyal la ki genyen. M te pale ladan l nan kòmansman e petèt pi devan nou ka repale de li ankò. Donk, se 3 stad de mizannèv pwojè a an 17 etap de finansman. Staj yo yo detèmine avansman ak reyalizasyon pwojè a e patisipasyon Grand Fondasyon an nan finansman l. Etap yo detèmine reyalizasyon plan finansye a, se ki a a son tou ka modifye valè par yo, e m ap di nou kou mwayen par yo yo pase de etap 1 a etap 17 e e y ap ogmante jiska 100 fwa plis. An n pale de twa etap de de twa stad de mizannèv pwojè a. Stad pre-sid, ki se etap de 1 na 7. Jodi a nou nan etap 3, sa vle di ke ankò nou nan tad nan stad pre-seed. 2024, nou sòm an 2023, 2024 se lane pwochèn. Donk nou pral vrèman e e e rive oubyen swete reyalize etap pre-seed la nan ane sa a rive ane 2024. Etap 1 ak Etap 7. Mwen di nou, mwen raple nou nou nan Etap 3 finansman pwojè a. Pandan peryòd sa a, konpayi a ta swete rantre an tèm de kolèk de fon 2 milyon de dola e li prè pou l distribye 15 pousan de pa sosyete a a tout envestisè yo. Valè prensipal nan stad sa a, kisa n ap reyalize pandan peryòd 2023-2024 la? N ap kreye pwòp pwototip nou. Pou lemoman, jan m te di odepa, gen anpil avanse k ap fèt atravè kuizin MLC pou nou kapab rive kreye pwòp pwototip nou. Sètifikasyon e devlopman teknoloji a. Ki sous de finansman l? Se mwen menm avèk ou, jodi a, de peti e mwayen envestisè prive, de patikilye du mond antye. Pa egzanp, toutalè a nou t ap pale de e Sofian ki ap devlope pwojè sa an Swis e nou gen de zanmi k ap devlope pwojè sa an Frans e kounya n ap k ap devlope Espay nou gen plizyè peyi an Afrik k ap devlope pwojè sa nou menm an Ayiti n ap devlope l Kanada kòmanse devlope l e anpil peyi nan mond lan ap touche pa pwojè MLC a an End yo kòmanse devlope l seryezman mwen wè endyen yo ap bouje seryezman e e o Vietnam osi nou gen yon reprezantan nasyonal kap travay seryezman avèk pwojè a donk MLC ap ganye di tèren nan mond lan pa gen limit jewografik pou devlope pwojè sa enben ou menm ki an Ayiti ou ka envite yon zanmi w ki an Ewòp ki an Azi, ki an Afrik, ki nenpòt kote nan mond lan pou yo vin devlope pwojè sa ansanm avèk ou. M sot pale de etap sid la, pre-sid, ki se 2023, 2024. Kòmanse 2025, nou pral nan etap sid, ki se etap de finansman 8 a 12. Enben, finansman nèt reki pandan peryòd sa se 5 milyon de dola, Konpayi a ap distribiye 18 pousan de pa sosyete a, e valè prensipal nan stad sa a. Ki sa yo pral reyalize pandan 2025? An n di ke nou sòm an 2023, 2025 se nan dezan en, e n ap gen dezan sou lavi nou kanmenm, n ap wè 2025. Enben 2025, n ap kòmanse kreye yon chèn de pwodiksyon minimal avèk sètifikasyon nan yon sèl peyi, e mizanvant premye lo pwodui nou yo. Donk, 2024, 2025, prèske rive, nou pral kòmanse ap vann premye lo de pwodui MLC nou yo. Sous de finansman yo se de gran envestisè, de fon kapital risk ensi ke de peti envestisman prive de patikilye dan le mond antye. Donk jodi a, mwen menm avèk ou, le commun des mortels, pwojè sa a rive jwenn nou, Nou pa de gran envestisè, nou pa posede anpil lajan jan yo konn fè l nan sèk fèrme avèk de gran envestisè. Atravè Crown Investing oubyen envestisman patisipatif oubyen yo rele ankò envestisman popilè, ki se yon fòm denvestisman k ap gaye an popilarite atravè mond lan kounye a, nou gen chans pwojè sa a rive sou nou, kote avèk minimòm 100 dola, 250 dola, 500 dola, 2000 dola, 5000 dola, nou ka. patisipe nan kreyasyon yon antrepriz miltinasyonal kote ke demen si Dye ve nou ka di nou posede tan aksyon, tan aksyon nan antrepriz sa, m pa di ke nou pral fè vanta pou nou al mache di moun kantite aksyon nou posede, men kanmenm lè retonbe ekonomik yo pral vini, n ap di o mwen nou pa t gen chans envesti nan Facebook, Nou pat gen chans envesti nan Instagram, m pa konnen, nou pa gen chans envesti nan Telegram, men omwen nou te gen chans envesti nan MLC Engineering, lè kòb nou pral vini, nou pral jwi de li avèk fanmi nou. E konpayi sa ap ban nou posiblite pou nou kapab fè au centuple et plus en termes de bénéfice ou investissement que l'on fait. Anal parlait de étape 13 à 17, on m'a parlé de 2025 à 2027, l'ESA, ses stades de mise à l'échelle round A, de 2025 à 2027, compagnie a prévoit atteindre 100 000 utilisateurs e rive vann 2 pwen 5 milyon dinite e kontinye ap grandi. Se on objektif ki vrèman minimal pa rapò a kantite moun nou konnen ki dyabetik nan mond lan. Pa bliye nan debi prezantasyon an nou ta pale nou de 537 milyon de moun ki dyabetik lan mond lan e chak jou ap gen de moun ankò kap vini donk plizoumwen Nou pa pral chèche kliyantèl, kliyantèl la la deja. Donk mete bar la a 100 mil itilizatè, mwen kwè ke se trè rezonab, yo kanmenm se trè modès de la part de MLC Engineering, men kanmenm avèk 2 pwen 5 milyon dinite vandu, lè sa a nou sur ke konpayi a ap gentan ban nou posiblite an tèm de dividend pou nou jwenn 30 pousan de montan pa ke nou envesti yo an tèm de dividand, pi devan nou pral wè sa. Pandan peryòd sa a, konpayi a prevwa genyen nan men l an tèm de finansman nèt 20 milyon de dola e l ap distribiye 15 pousan de pa sosyete yo. Pa bliye lè sa a ap gen anpil bagay k ap gentan fèt. part de sosyete yo ap vrèman pli chè, ap gen plis moun k ap enterese a pwojè a ke kounye a, paske kounye a nou nan faz pre-seed, gen de bagay ki poko tanjib, yo poko wè egzakteman ki kote bagay la ye, yo poko ka touche l kounye a, se sa k fè nou pran plis risk ke yon moun ki pral antre nan etap 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 jiska 17. Ou menm ki gen chans envesti nan etap 3, enben ou pran plis risk, se nòmal ke w ap gen plis part avèk envestisman ke w fè a. Enben, Moun ki pral finanse peryòd sa yo, pwojè a nan peryòd sa yo, se toujou de gran envestisè, de fon de kapital ris, de peti envestisman prive, de patikilye dan le mond antye. E prensipal valè, oubyen kisa nan peryòd sa a konpayi a prevwa reyalize, Se rive fè yon elajisman de la jewografi dè vant e kreyasyon dè chèn daprovizyonman vè dot peyi, e miz a lechèl e kwasans. Donk sa vle di ke disi 2025 e san delè limit, konpayi a prevwa eksploze, ale vè dot kontinan, ale vè dot peyi, fè konnen MLC patou dan lemonn, kòmanse vann pwodwi a tout kote nan mond lan, devlope dè chèn daprovizyonman, Sa se la nou pral kòmanse vrèman fè kòb avèk envestisman ke nap fè pou pwojè a. E disi 2025, e disi 2030, nou sòm an 2023, dan setan ankò, lè sa a nou pral nan faz public market, nan faz IPO, lè sa a nou pral nan la bous, e lè sa a se faz de kwasans e ekspansyon, lè sa a se pral kreyasyon d'un rezo de sikisal ou ekspansyon entènasyonal, sous de finansman an se pral mache bousye pwofesyonèl la, e lè sa a finansman nèt reki a se a pati de 500 milyon de dola, se yon chif ki fasil ap reyalizab paske nou konnen sistèm CGM yo, S on sistèm k ap gaye an popilarite, plis moun ap adopte l paske s on sistèm k ap fasilite lavi moun ki dyabetik yo. Kòman w pral fè kòb nan pwojè a? Paske kounya a, valè part yo, yo a 1 milyèm de dola. E. Objektif antrepriz la se rive kapitalize chak pa yo a on dola. E Ann di ke anvan anvan prezantasyon an m ka fè on ti retounen sou back office mwen pou m ka montre nou kisa si w envesti 100 dola jodi a nan antrepriz la kisa l ap reprezante nan X tan. Si w envesti 1000 dola, ki sa l ap reprezante nan iks tan? Donk nou kapab plizoumwen sitiye nou pou nou wè si nou fon envestisman jodi a avèk MLC, nan dezan, twazan, katran, senkan k ap vini la, kòman envestisman nou an kapab miltipliye pa iks fwa. Donk objektif kapitalizasyon sosyete a se a 20 milya de dola, lè sa chak grenn pa ki nan sosyete a ap vo 1 dola. Pa bliye ke analiz kwasans antrepriz yo yo baze sou kwasans konsomasyon e reyalizasyon antrepriz k ap opere sou mache sistèm CGM lan. Toutalè a nou t ap pale de Dexcom, nou t ap pale de Abbott avèk Freestyle Libre, E nou ta pwè ke Dexcom se plu de 2 milya e Fristalib de Abbott se plu de 3 milya 300 milyon. Se de chif ekstraòdinè, m ka di kolosal. Enben MLC gen pou l pozisyone nou nan range konpayi sa yo nan tan k ap vini an paske pwodui ke nou pral fè yo se de pwodui k ap reponn a yon bezwen reyèl, yon bezwen presan, yon bezwen sitou imanitè e yon bezwen sanitè. Enben, pwodui ke n ap gen, n ap fè yo, y ap gen yon majorasyon k ale jiska 1000 pousan, e sosyete a ap reyalize de benefis ekstraòdinè, trè enpòtan sou vant pwodui sa yo. E pa bliye ke MLC ap vèse jiska 50 pousan revni l yo sou fòm de dividand. Chak moun jodi a ki deside mete 100 dola, 200 dola, 500 dola, 1000 dola, 2000 dola, 5000 dola e plis nan konpayi jodi a, enben nou pral wè ke kòb nou yo pral miltipliye iks fwa lè ke konpayi a pral kòmanse pataje dividand ki pral ki pral jistifiye pa akwasman l, akwasman vant konpayi a paske nou konnen ke pwodui ke nou pral fè yo genyen deja 500 milyon de konsomatè potansyèl sou tout planèt la pou yo. M te di sa deja, Avèk chif 100 mil kliyan ke MLC prevwa vè 2024-2025 lan, dividand nou yo kapab atenn 30 pousan de montan total de part ke nou achte yo. Donk, e montan dividand yo ap ogmante pwoposyonèlman avèk kwasans nonm de kliyan ke nap genyen yo. Nou pap ka rete avèk 100 mil kliyan. Objektif la se petèt ale vè 5 milyon, 10 milyon de kliyan. E lè sa a, nou sur ke nap gen yon kapitalizasyon ki ekstraòdinè e. Avèk 10 milyon, 15 milyon de kliyan, n ap gen yon kapitalizasyon k ap kapab fè ke chak grenn moun ki te depanse oubyen envesti pou pi piti 100 dola nan antrepriz la k ap gen yon konfò finansye pi devan. Jodi a, tout moun ka envesti nan pwojè a. Men la nap pale de envestisè debutan e envestisè mwayen. E men nou kategorize des investisseurs stratégiques tou. Envestisè estratejik yo se de moun ki prè pou yo envesti minimòm 100 mil dola nan antrepriz la e ale a pli de 2 milyon de dola. E moun sa yo, si on moun deside envesti kantite kòb sa a nan antrepriz la, wap gon òf spèsyonalize avèk de bonus siplemantè. Si sou Zoom sa a gen yon moun ki gen yon fon disponib e ki prè pou riske avèk konpayi sa a oubyen yon moun k ap suiv nou sou entènèt la ki prè pou envesti kantite kòb sa a nan kreyasyon startup e teknolojik sa a, m ap pale de MLC Engineering ki pral devlope pwòp sistèm CGM pa l la, enben kontakte m E touswit apre e lè sa a n ap ofri w kondisyon ideyal pou kapab envesti kòb sa a avèk e on òfs pèsonalize e jan m te di a avèk dè bonis siplemantè. M ap pran on egzanp denvestisman pou nou pou n ka wè kisa An tèm de potansyèl de rantre e envestisman sa a MLC ka ofri nou. Yon moun ki envesti 10,000 dola pa egzanp nan kondisyon etap 2 yo. Fèk mizannèv plan sosyete a avèk yon chif 1 milyon de kliyan e yon kapitalizasyon de 10 milya, talè a m t ap pale de 5 milyon, men nou di avèk yon chif 1 milyon de kliyan sèlman k ap reprezante Mwen de 0 pwen 18 pousan de montan total moun ki dyabetik nan mond lan, la a nou wè nou ap de chif ki vrèman ba, enben dimil dimil dola w la ka transfòme an dimilyon de de dola. Pa bliye ke MLC ap e bay sou fòm de dividand 50 pousan de chif dafè antrepriz la. Donk jodi a, mwen envite w pou w kapab vin yon envestisè nan pwojè a. Pou ou vin yon envestisè nan pwojè a, si se mwen ki te envite w, kontakte m tousuit apre. M ap ba w mwayen pou w vin envesti. Men si se yon zanmi ki te envite w, kontakte zanmi an, di l, Mwen vle vin envesti nan MLC, kòman m ka fè sa? E zanmi an ap ba w mwayen pou w kapab fè enskripsyon an e Endike w, pa apre pa, kòman pou fè premye envestisman w yo e petèt ede w nan chwa de pak ke w ap fè a pou plizoumwen demen si Dye ve kè nou tout kapab kontan. M ap di nou ke MLC Engineering ap evolye nan yon kad jiridik kote ke peyi de konpetans pwojè a MLC Engineering se Sent Lusi, poukisa chwa de Sent Lusi alòske se yon pwojè Ris, paske jiridiksyon sa a ofri posiblite pou kapab resevwa de fon du mond antye. Otomatikman ou ou ou enskri sou MLC Engineering, wap k siyen yon kontra denvestisman sou platfòm lan e otomatikman w siyen yon kontra denvestisman e yon kontra de patenarya, otomatikman w kontra ou siyen yon kontra de patenarya, y ap jenere w yon lyen de patenarya, si w deside envite zanmi w vin fè menm jan avè w envesti nan konpayi sa, lyen de patenarya sa w ap pataje l avèk zanmi w yo e chak fwa ou envite yon zanmi vin envesti avèk MLC Engineering Konpayi a ap kontan paske omwen ou ofri chan an a plis moun pou yo konn konpayi a premyèman, ou bay posiblite a on lòt frè, on lòt sè, on lòt zanmi posiblite pou yo ka vin gen yon revni pasif avèk konpayi a de de, twazyèmman, ou vin ede on lòt moun kontribiye apote m kapab di fon finansye nesesè pou reyalizasyon pwojè a e de se fèt konpayi a ap trè jenere avè w tou kote ke y ap gen yon retou sou envestisman trè enteresan ke y ap ba ou e lè sa k ap fasilite w pran plis pa nan pwojè a. Pa yo otomatikman ou achte yo y ap imedyatman apre acha a akimile sou bak ofis ou sou fòm elektwonik e y ap monte nan bak ofis ou. M ap raple nou ke tout teknoloji ke MLC devlope, y ap fè pati de pwopriyete entelektyèl antrepriz la e yo ap kapitalize. Mwen envite nou jodi a tout zanmi m k ap swiv prezantasyon sa pou nou vin, menm jan avè m, menm jan avèk anpil moun ki sou zoom lan, vin finanse gwo pwojè sa. Paske finanse gwo pwojè sa, se patisipe a yon kòz ki nòb. Pa gen pèsòn k ap swiv prezantasyon sa ki pa konn yon moun ki dyabetik. E pa gen pèsòn k ap suiv prezantasyon sa a ki plizoumwen pa konnen ke maladi dyabèt la se yon maladi ki kreye, ki koze anpil dega lakay moun ki pa kontwole l. Enben lè w pa gen yon bòn, yon bon kontwòl de nivo glisemi nan san w, enben li ka kreye anpil pwoblèm. koma dyabetik, anpitasyon dyabetik, e doulè newopati dyabetik, on bann konplikasyon. Donk pou evite tout bagay sa yo, anben vin ede MLC Engineering avèk fon ou jodi a kreye gwo antrepriz sa a, paske antrepriz sa a pral kreye on pwodui ki rele MLC My Life Control ki se pwòp sistèm CGM li ki pral fasilite moun yo kontwole nivo suk nan san yo de manyè enstantane e a longè de joune san ke yo pa pike dwèt yo avèk yon lansèt e a longè de joune dèfwa m renmen di sa ki annuyan anmèdan e lè sa ki sa w fè ou vin fasilite lavi moun sa ou ogmante nivo de vi l e ou ba li yon sèten konfò. Se konpayi sa a jodi a mwen envite w vin finanse ansanm avèk nou. E mwen vrèman ap pran plezi, vrèman ap pran plezi pou m toujou kontinye pataje tout enfòmasyon ki itil sou konpayi sa a avèk nou. E mwen kontan nou tout ki pran plezi pou nou te la avèk nou pou nou vin swiv prezantasyon an. Mwen rive nan yon faz kote ke n ap. fasilite nou ouvri mikwo nou pou si nou gen de kesyon sou pwojè a pou nou poze l. Si nou gen kesyon, nou ka ouvri mikwo nou e poze l, e m ap fè m yon plezi pou m reponn li. E m ap di nou ke MLC Engineering se yon pwojè ki ap avanse seryezman, paske m te kòmanse pataje de bòn nouvèl avèk nou nan lansman an, nan kòmansman an, e M espere ke m ap kab toujou gen posiblite pou mwen pou mwen fè sa. M ap rekonekte sou back office mwen pandan ke m ban nou posiblite pou nou ouvè mikwo nou e poze kesyon. Eske gen moun ki gen kesyon? Alright, si pa gen kesyon, m ap fon ti ankò yon fwa e pataje, pataje yes, seksyon sa a. E si nou vle, ban m yon ti chans e, ban m yon ti chans. N ap rann nou kont lè m pral pataje l pou tout moun ki nan Solar Group yo, E back office la parèt son back office ki trè familye. Eske ke la li pataje? Yes! E m espere ke nou tande m tou. E back office sa son back office ki trè familye pou moun ki nan Solar Group yo. M ap raple nou ke pwojè MLC a se menm ekip ki nan Solar Group la ki dèyè pwojè sa. Se sa k fè nou wè se kòmsi nou lakay nou deja. E la n ap Pataje kèk aktyalite ke nou te pataje deja. Pa egzanp, jodi a, nou an mezi pou nou anonse nou ke konpayi MLC Engineering lan, li pral kreye yon laboratwa sou baz Institut de l'Académie des Sciences de la Russie. M te pran plezi toutalè a pou m te pale, dè ke nou pale de Institut de l'Académie des Sciences de la Russie, n ap pale de l'URSS. N ap pale de yon peyi ki envesti anpil lajan nan kreyasyon sèvo. Donk, anpil syantifik Ris ki trè rekoni nan mond lan, yo pase pa la. Enben, konpayi nou an pral kreye laboratwa l la sou, sou, an n ta di dikte oubyen sou kanva Académie des sciences de la Russie. Mesye sa n ap gade a, se mesye Ivan Saltanov. Li se li se CEO konpayi a, donk se lè l t al nan reyinyon avèk responsab akademi des sciences de la Russie sou posiblite pou n al kreye laboratwa nou sou enstriksyon akademi an ke l te fè foto sa. Donk se deja yon bòn nouvèl pou montre ke pwojè a n ap avanse avèk siksè vè objektif nou. M te pataje yon lòt enfòmasyon ki trè. Trè trè enteresan ankò toutalè avèk nou e m kwè m ap retounen sou li e l ap vini tousuit ankò. Enfòmasyon sa a se se yon siyati yon premye memorandòm dantant ke MLC Engineering jwenn via reprezantan nasyonal li, m vle pale de mesye sa a, mesye Sofian ki se reprezantan nasy. 2 konsyè avèk MLC Engineering pwodui sa a an Aljeri. Donk sa vle di ke nou deja konnen ke youn nan premye peyi ki pral devlope pwodui sa a, pwòp pwodui nou sa a nou, se Aljeri via Pharmamarket, kote ke nou pral kòmanse gen yon piblik la a, pli de 6 milyon de moun lakay yo ki dyabetik, yo wè ke se de potansyèl moun ki pral itilize teknoloji nou an. Donk n ap avanse seryezman avèk pwojè a, donk jodi a sèl sa nou ka di nou, deside vin pran, vin pran kantite ke nou prè pou nou pran nan konpayi a, m pa konn mwayen nou, m pa konn ki kantite risk ke nou prè nou pou nou pran, e m ap fon ti pale de envestisman, m kite sa rapidman, pou m di pou sila yo ki swete benefisye de etap, etap 1 Se yon plan òf spesyal sou 5 mil dola, lè sa a ou kab deside peye l d'un sèl kou. Si w peye 5 mil dola d'un sèl kou, l ap ba w 5 milyon 475 mil part e lè sosyete a rive gen yon kapitalizasyon kote chak part egal a 1 dola, l ap vo 5 milyon 475 mil dola. Enben si w deside peye l sou 20 mwa a rezon de 250 dola chak mwa, L ap ba w 5 milyon 425 mil dola. Ou gen 3 jou devan w ankò pou w fè chwa sa a. E ban m fè yon ti rapidman montre nou, si w jodi a ou pran l a etap 1 nan spesyal ke yo bay la, e anplis konpayi a ba w 10 pousan de montan lè w fin peye pakè a, Sa vle di ke si w pran yon plan 5000 dola, konpayi a ap ba w 5000 dola, 500 dola lè w fin peye pakè a ke w ka deside retire oubyen ou ka deside achte yon lòt pakè avè l ankò. Si w pran yon pakè 15000 dola, konpayi a ap retounen w 1500 dola. Si w pran yon pakè 25000 dola, konpayi a ap retounen w 2500 dola. Ann ale avèk plan regilye yo. Pa bliye toutalè a m te di nou, nou ka envesti minimòm 100 dola nan konpayi a. Jodi a si w se 100 dola sèlman w genyen, ou deside pran yon pakè 100 dola w ap peye la yon sèl tanperaman l ap ba w 79 mil 992 pa. Lè konpayi a vin kapitalize a 1 dola, chak grenn pa yo ap vo 1 dola, l ap vo 79 mil 992 dola. 700 a 800 mil pa. Donk se sa, ou ka envesti kantite ke w prè pou envesti, ou ka pran kantite risk ou prè pou pran, men ann di ke 100 dola, 250 dola, ou ka peye 250 dola yon sèl kou, tou kòm. ou ka deside 250 dola sou 10 mwa, ou peye 25 dola chak mwa. Èske ou konprann sa m di w la? Ou pran yon pakè 500 dola pa egzanp nan konpayi a. Ou ka peye 500 dola yon sèl kou, e lè sa l ap ba w 432 mil pa e 512, ou ka deside peye 500 dola sa a, ou peye 50 dola chak mwa sou 10 mwa, Se fasil hein la bo 431200 pa e tann lè konpayi a kapitalize chak pa yo a 1 dola la bo 431000 dola paske w te envesti 500 dola m pap pale de bagay 20 tan la nap pale de yon bagay ant 3 a 5 an ant 3 a 5 an, paske disi 2024-2025 n ap kòmanse komèsyalize pwodui a, e avèk yon minimòm 100 mil itilizatè de konpayi a, n ap gen ta vann 2,5 milyon de kaptè, chak envestisè ap kòmanse gen kòb nan pòch yo. Ok, si w pran yon pake pa egzanp jodi a 1000 dola, enben avèk 1000 dola sa a, ou kab deside peye 1000 dola la sou 20 mwa a rezon de 50 dola, l ap ba w 880 mil pa wi. Si w peye l sou 10 mwa a rezon de 100 dola, l ap ba w 884 mil. Si w deside peye l yon sèl kou, l ap ba w 888 mil 800. Donk èske nou konprann, konpayi a ban nou tout posiblite pou nou kapab envesti. Donk chwa a devan nou. e nou kapab fèl an fonksyon de mwayen nou, an fonksyon de nivo risk ke nou vle pran, men sèl sa m ka di nou, se ke konpayi MLC Engineering lan, li ofri nou posiblite jodi a, premyèman, premyèman, sa li trè enpòtan pou m di l, pou nou al kontribiye nan yon koz ki jis, yon koz ki jis paske nou pral fasilite lavi de pli de 537 milyon moun nan mond lan k ap soufri de dyabèt avèk kreyasyon pwòp sistèm CGM pa nou ki se Continuous Glucose Monitoring kote ke nou pral fasilite moun yo posiblite pou yo kontwole dyabèt yo san yo pa oblije pran fè de ponksyon de dwa a longè de joune. Ok e m vle di nou ke mache CGM lan son mache ki vrèman ap pran yon ekspansyon jodi a atravè mond lan. Mwen si ke anpil nan nou nou li draft sa a deja kote ke mache mondyal CGM lan li estime an 2020 an 2020 li te estime a 3.6 milya e yo prevwa yon kwasans anyèl de 12 pwen 1 pousan antre 2021 e 2028 nou nan range sa. Donk sa vle di ke nou envesti nan yon sistèm ki pral rapòte anpil lajan paske nou pa pral dèyè kliyan yo, kliyan yo la deja. Gen 537 milyon de potansyèl kliyan ki egziste, e jodi a Dexcom avèk Abbott bay pwodui sa a yon pri ki trè chè, enben MLC sa pral fè, li pral demokratize pri pwodui sa a pou fasilite plis moun genyen l, di plis moun genyen l Léandro, sa vle di ke se di ke nou pral fè plis kòb. Léandro ou ka ouvri mikwo w la e poze kesyon an oubyen fè sijesyon ke w gen pou fè. Dayè m kontan ke w la. Mwen menm sa sa map di pandan sa map reve pandan wap fè prezentasyon an se wè m wè kòman m pral rich nan nan nan biznis konsa e sak fè m di w sa jounen jodi a la kokakola gon pakèt moun ki rich avèk kokakola gon pakèt moun ki rich avèk amazòn paske yo te yo te envesti lè bagay sa yo tap fenk kòmanse. Yes. E kounya la lè w di yo peyan se de gwo mastodont yo atravè le mond. Yes. E se sa map mande w e spesyal sa chak kilè yo bay li paske m gentan santi m pap kapab e m pap gentan kòmanse ladann. Ok, youn nan bagay m te di w Leandro, mèsi pou apwòch la. Premyèman m ka di w ke lide MLC Engineering oubyen tout jan de envestisman sa yo, ekskize m, m gon fidbak lakay mwen m ta renmen rezoud, e moun ki sou aparèy ki devan k ap fè bri a fon ti bese mikwo a pou nou silteplè. Ok. Youn nan avantaj ke konpayi sa yo ofri nou se posiblite avèk envestisman ke w fè jodi a pou al gen yon libète finansyè demen. Paske m renmen di sa, gen de moun jodi a nan vi a nou wè k ap byen mennen, ki gen bèl machin, ki gen bèl kay, ki gon tren de vi ke nou reve e nou kapab wè ke n ap di kisa moun sa yo ap fè? Se de moun petèt ki te envesti nan Amazon, ki te envesti nan Facebook, sa w sot di toutalè a Leandro, ki te envesti nan de konpayi men yo menm yo pat pataje l avèk yon lòt zanmi. Li pat rive sou nou. Nou pat gen chans achte de part denvestisman nan konpayi sa yo. Enben jodi a map garanti w si w te envesti nan Zoom, ou tap ri jodi a. Si w te envesti nan Facebook ou tap ultra rich jodi a. Si w te envesti nan Netflix ou tap ultra rich jodi a. Men pat gen moun ki te gen anpil moun ki te jwenn envestisman ki pat pataje l avè w. Enben jodi a gen anpil moun ki jwenn tip denvestisman sa yo. Erezman sistèm crowd investing la oubyen sa yo rele envestisman patisipatif la ki fasilite le commun des mortels ke nou ye nou kapab gen chans patisipe nan 2 gwo antrepriz miltinasyonal, enben l ban nou posiblite avèk fèb mwayen ke nou genyen nou envesti pou nou kapab demen si Dye ve genyen yon libète finansyè. Libète finansyè la pral vle di ke sa m reve yo m ap kab pwokire m tèt mwen l san m pa grate tèt mwen. m pa oblije al travay pou yon patwon ankò. Enben se vè sa ke nou prale. Enben Leandro ou pa oblije tann yon lòt spesyal pou envesti. Ou ka kòmanse avèk nenpòt ki pakè denvestisman ke li ye. Ou kapab pran yon pakè 100 dola, m ale avèk pakè minimòm lan. Ou ka pran yon pakè 250 dola kote w ap peye 25 dola chak mwa. Ou ka pran yon pakè 5 mil dola kote w ap peye 50 dola chak mwa. An atandan ke nenpòt ki lè ou ka pran nenpòt ki lòt pakè. Sa vle di ke ou gen dwa peye yon pakè 50 dola chak mwa epi yon spesyal vini ou santi ke ou gen mwayen pou w pran l ou pran l. Donk sa vle di ke spesyal ki pral fini an pa ka anpeche ke jodi a ou pran yon pakè denvestisman, paske avèk MLC, menm jan avèk Solar Group ke m konnen anpil nan nou konnen, ou kabab angaje plizyè pakè. Ou kab peye yon pakè 5 mil, pandan se tan wap peye yon pakè 2 mil. Ou kab peye yon pakè 500 dola, pandan ke w, pandan se tan wap peye yon pakè 2 mil. Ou konprann sa m vle di w la? Jodi a sa ki enpòtan se kòmanse. Kòmanse avèk sa ke w panse ke w ka peye a. Si w ka pran yon pakè 100 dola, fine, demen si Dye ve, pase kat de kredi w pou yon pakè 100 dola, mete pye w ladan l, e otomatikman ou siyen kontra denvestisman an, ou siyen kontra de patenè la, jan m wè w pale a ou sanble ke w se yon moun ki trè atreyan kòm yon lidè, ou pral Pataje lyen de patenè w avèk lòt zanmi, otomatikman w gen plis zanmi ki vin envesti avè w, konpayi a ap gratifye w, m pa ka di gratifye w de sa non, l ap rekonpanse w pou sa. E rekonpans yo ekstraòdinè paske yo ale jiska 15 pousan sou envestisman premye montan an e lè sa a avèk envestisman sa a yo ou kapab San ke w pa retire kòb lan pòch ou, fè lòt envestisman. Se sa m ka di w pou le moman, Leandro. M ka di w byenveni nan ekip la. Ansanm nou kapab konstwi yon bon rezo denvestisman an Ayiti pou nou, premyèman, ede konpayi a konstwi. E lè pwodui a kòmanse prè pou ou vann o nivo entènasyonal, si on sèl grenn moun an Ayiti pa ka gen kòb pou yo kapab reprezantan nasyon e reprezantan eksklizif de pwodui a an Ayiti oubyen nan zòn lan, nou plizyè nan nou ki fè anpil kòb nan konpayi sa a, nou ka mete kòb nou ansanm epi nou pran reprezantan eksklizif pou nou distribiye pwodui sa a nan tout zòn Amerik la. Èske ou wè sa m di w kòm ide? Lenpòtan se kòmanse. Ok Leandro? Kote bagay m tap di ankò wi frè pam. Yes map tande w. Mwen renmen kolaborem yo oubyen kontribye. Yes. E sa map di avèk moun sa yo kap tande zoom nan aprè midi a la a. Ou te di talè a anpil moun sa yo ki rich avèk Google, Amazon lè yo tap pran ris sa yo te kenbe l prive. Yo pat pataje, jounen jodi a nap pataje l. Men lòt fasèt ki gen nan bagay la tou, yo menm nan tan pa yo te yo te dakò pran dè risk o peril de menm vi yo te yo te pran dè risk o peril de luxe ke yo te kapab jwi an a lepòk. Jodia m ap m ap m ap envite moun ki la yo dakò pou n pran risk, dakò pou n fè sakrifis pou ke demen pou n kapab gen yon vi meyè paske moun sa yo yo pa t toujou konsa. Se vini yo vin konsa nou menm nou kapab vin konsa tou nou menm. Bon bagay Leandro, bon bagay. Map tande tou, èske ou gen yon plan kote ke map peye l sou 10 mwa? Èske ou pou m kapab peye l nan 10 mwa, si m ta vin gen yon kach, m pa ta ka akite l? Wi, sètènman, paske ou ka peye plizyè, ann ta di ke ou te pran yon pakè pa egzanp mil dola, ou t ap peye senkann dola sou ven mwa. Epi pou yon rezon ou pou yon lòt ou gen yon senksan dola ki tonbe nan men w, anben ou ka peye di mwa anvan ke, oubyen ou gen mil dola ou ka tou fin peye l ou fini. Lè sa a si w gen posiblite ou pran yon lòt pakè, ou konprann? Donk li posiblite a li ofri w pou kòm si li trè elastik, li trè demokratik, li fasilite w nan tout jan. Èske w konprann? Sak fè sak fè m potko demare, m te gen yon pwoblèm kat dèmalòg la, m te tchek, m te fè plizyè tchak deja. Zanmi an di m konsa, m te resi jwenn yon zanmi ki t ap travay nan ONI an menm, li di m konsa li gentan fè demach, kat la pwodui deja e dè lendi m pral dèyè kat la, Mwen se dè lundi tou map demare. Oh fre bon bagay Leandro jwenn avèk ka michlor e oh ou enskri deja mwen wè non sou sistèm lan byenveni dèk ou prè pou kòmanse fè premye envestisman yo nou la pou nou ede m konnen ke w entelijan ou nan plizyè domèn denvestisman deja ou konn kòman pou fèl ou konn kòman sa mache antouka mwen kontan ke w te la mèsi pou mo dankourajman w avèk motivasyon w yo kenbe menm chalè a frè m e paske e lantouzyasm li fè diferans lan e lè w ede yon lòt wè pi klè donk l ap fasilite ke nou ka ale ansanm pi lwen e se sa k fè mwen mwen vle di w mèsi paske w te la e mwen pa konnen si lòt zanmi ki sou gwoup la gen kesyon oubyen gen sijesyon oubyen gen yon bagay ke yo ta renmen pataje avèk nou. fini nèt e m ap di a lòt moun yo m ta m te toujou di sa avèk Camichlove Pito nou pèdi ke n regrèt. Bon bagay. Anfòm. Mèsi Leandro. Mèsi. M gen, gen Saik ki te la, malerezman l gentan ale. Mwen kontan ke l te la e, e, e m ap, m ap pale avè l an apatid apre. Doktè Desir, mwen kontan ke w la frè m e n ap pale touswit apre prezantasyon an. Touswit, touswit, touswit. N ap tou regle bagay nou an jodi a, e tande. N ap tou regle tout bagay jodi a. Ok frem dako. Lidè Dalène lidè eksepsyonèl mèsi paske w toujou la mèsi a K Michlor mèsi a lenfatigab Barbara malgre dekalaj orè la ki toujou la avèk nou vrèman mèsi Barbara ki toujou ap fon travay ekstrawòdinè li sou tout tèren en bravo Barbara e mèsi dèt toujou la e ankò yn fwa mèsi Leandro mèsi a tout moun E n ap kase randevou a pou vandredi pwochen, paske vandredi pwochen n ap gen yon lòt zoom. E m ap anonse nou ke prezantasyon vandredi pwochen an se lidè K. Michlor k ap fè l avèk anpil enèji, avèk anpil enèji. M ap envite nou vandredi pwochen nou chak mennen yon lòt moun avèk nou pou n vin tande lidè K. Michlor k ap vin prezante pwojè sa a ki se yon pwojè davni. Mèsi ankò paske nou te la. Bondye beni nou. Mèsi, mèsi a twa ankò Leader Barbara. Ke Bondye beni nou, ke Bondye pwoteje nou, ke Bondye ede nou wè klè nan sa nap fè. E pi on se donne rendez-vous pou vendredi prochain. Mèsi a tout moun. Bye bye. A bientôt. Amen, amen, amen. Bye bye.